Psst Saw konnen kap rivem konsa menn. Sa gen menn. Wa dève fanm vin lakay la avè yo menn mèt kòmanse pran lang sou CTT lèm rive poum fòk yo pa janm asepte non Kòman. e lèm al nan otèl avè yo yo dakò menn. Psst Kòman kòman menn. Sam konnen menn. Fi gon bagay fòw jere frè lakay ou papa fòl toujou pwòp wi. Oh ou pa konn yon nèg pwòp mwen ye. Anben si wap jere san ou ou paka kraze yo frè Gon bagay ankò menn medam yo papa menn se lajan ki jere yo frè. Kote m jwenn kòb menn m sa vin banm pwogram kòb kote m jwenn kòb menn. Ou sou kraze mon chè. E la pou m ta wè nou vre. Jis dèyè kay la nou vin mawon. Mwen sot la gom maten sa. Ou wè misye di tou l menm ou kraze baz menn. Mon chè ou konnen menn. Bagay tan menn. Gon bagay frè a kap di m konsa frè. Chak fanm li mennen li paka kraze yo. Evre? Yo, depi m vin lakay la yon fi frèm mèt kòmanse fè tout bagay, kou mete rad sou li poum poum poum poum fè baay avèl oswa mal fon baay, yo li pa janm dakò non menn. Ou pa janm jan monchè. Bon mwen menm depim gon fanm premye sam fè male tazini avan. Etazini afè pou pa kraze avèm nan e bliye sa monchè. Pou ta al etazini avèm gen kondisyon mwen menm avèw fòk yo ta reyini avan wi ou konn sa èske ou prè pou sa. Bon m prè bon m vin kotew sim pat prè m patap janm vin kotew. Sa vle di ou ka al etazini avèm kounya. Depi kounya depi ou vle e ou kap mennen m. Oh anben an tou ale.